Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Pral gen anpil ti koze la pwiske nou konnen eh, chanèl prefere nou an se enfo 24 è sur 24 tou lè jou byen sur e 7 jou sur 7. Pèmèt mwen pleonasm lan. Alò se parti pou votre emisyon. Men jist avan, genyen yon enfòmasyon ki ap siakile atravè lè rezo sosyo. Enfòmasyon ki ta fè kwè ke yo arete John Joseph Joel, ansyen senatè ki ta genyen non li site nan asasinay Prezidan Jovenel Moise. Enfòmasyon ap siakile depi se maten. E rumeur la te vreman persistant. Anpil moun ap pale, anpil moun komanse ap reyaji. Kote ke yo di, ben ekoute, zonbi Jovenel lage nan dey neg yo. Anpil neg deja jwenn arestasyon. Men ekoute, pou nouvel ki konserne arestasyon John Joseph Joel la, se fo, se ton fake news, puisque le commissaire royal de Bahamas, Paul Rolle, li menm li demanti sou kont Twitter li, rumeur sou arestasyon ansyen senatè John Joel Joseph nan peyi li. Li se youn nan sispèk kle nan asasina Jovenel Moise, men li pa an detansyon nan peyi Bahamas, daprè responsab la. Li kapab jwenn arestasyon li wi, men li poko anba men lapolis. Donk pou lenstan, John Joel Joseph, li devni yon Robin des Bois, y ap chache li, yo poko ka jwenn. Ansyen senatè Moïse Jean Charles menase pou kapab foule beton an kont Ariel Henry. Ansyen senatè Moïse Jean Charles, sekretè jeneral pati opozisyon radikal Pitit Desalin li poze 2 kondisyon pou Ariel Henry kapab rete nan tèt primatur lan. Quels sont les deux conditions? Li egzije fòmasyon yon konsèy elektoral pwovizwa, kredib byen sur, daprè sa li mansyone. Dezyèm nan, Pou mesye yo kapab an mezi pou bay popilasyon an sekirite. Franchman Moise, dezyèm nan, m pa kwè li ko ap vini. Paske, jan peyi a ye la, sekirite, se pa yon bagay popilasyon an pral jwenn di jou o landmen. A defo respè de kondisyon sa yo, Moise, Jean Charles, antann pote boure nan lari an avèk militan, patizan, alye, yon mannyè pou kapab fòse chèf gouvènman an kite la primati, 7 fevriye k ap vini la a e pou kapab mete an plas yon gouvènman pou kapab reponn ak egzijans popilasyon an. Si Ariel Henry kite tèt primati la 7 fevriye k ap vini la a, kòman nou pral reyini pou n kapab mete yon premye minis? Paske pouvwa a pral nan lari, tout moun pral dakò fò yo chèf. Kòman sa pral fèt? M ta renmen konnen wi. Kòman sa pral fèt? Bagay sa pral vrèman difisil e ekoute, gen yon pakèt vwa ki kòmanse leve pou di apre 7 fevriye yo pa nan Ariel la ditou. Men mezanmi eske nou gen yon plan de sòti? Se pa ke m pou Ariel non, paske mwa je si pa fan d'Ariel e je si pa son enmi an menm tan. Men m vle nou ekilibre. Moy, eske se ou k pral premye minis oubyen tout sosyete a, tout sektè nan peyi a pral resi aksepte pou yo chita pale pou kapab jwenn yon konsansis sou kesyon sila? Hum! M te fè yon emisyon maten an, kote ke mwen te pale sou liberasyon moun. Bandi Lakwa Peris yo te pran nan bis la. Kesyon t ap poze kòmkwa èske moun sa yo se sove yo sove, èske se operasyon lapolis ki mennen yo deyò. Ebyen ekoute, daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke se ta lapolis ki mennen gwo bout tonton operasyon sila a pou kapab libere moun sa yo. e pou prèv apre liberasyon yo men kòman moun yo tap mache e ke la polis te eskòte yo pou kapab mennen yo nan komisarya ki pi pre a. Moun yo kap antre la Moun yo kap antre nan komisarya Alo la polis sou plas Anm gade moun yo te kidnape yo yè. Lè w wè jan de bagay sa yo fò w di lapolis anpil love, anpil respè paske lapolis a su asime sa responsabilite. Donk eeh nou pa vle kategorize tèt nou kòm polisye kote ke lè sitiyasyon an dejenere nèt pou n fon dènye bagay. Nou te kapab antisipe avan zak sa yo fèt si n te mennen operasyon sa n te kwense nèg yo ebyen li tap pi bon toujou. Nou pat bezwen tann yo kidnape tout moun sa yo e ke pou n deplwaye tout fòs nou, tout enèji nou, tout efektif nou pou n al fè sa. Men tout de menm, bravo lapolis, se byen fè paske gen anpil moun la a, yo te kidnape, ebyen moun sa yo ta pral peye ranson. Men ekoute, gras ak jefò lapolis, e m kwè ke pa gen moun ki mouri, sèlman, e dapre enfòmasyon ki ap sikile yo, se ta yon bandi E Meyer ki li menm pran bal, yap chache l yo poko ka wè li. Donk lapolis pozitif, respect. Men sèl sa m konnen mesye polisye yo, genyen nan nou ki ap chache bay tèt nou sekirite, kòm kwa nou gen ti kontak avèk bandi, paske nou pa ka lage kò nou nan lari an. Men, gon bagay pou nou konprann tou. M pa vle pou lapolis ap kòde pou ke de nèg ki yo menm ap fè politik ap dekòde. Paske Wap gade nan yon seri de bra raje mezanmi, nan zòn seksyon kominal, pou nèg yo gen M 14 nan men yo, pou nèg yo gen galil nan men yo. Kote nèg yo jwenn zam sa yo? Kote yo jwenn bal sa yo? Otan de kestyon, m panse ke ki gen repons yo, aparaman. Tankou jan ansyen DG pnh la, konn di sa, ebyen se dènye tan m ta kapab di genyen yon fiksasyon sou Okap. Paske Okap gen anpil bagay k ap pase men jist avan mwen ba nou detay sa yo paske gen yon gwo bagay ki pase nan dat 5 janvye 2021 an e m ap pwofite remèsye yon Arab ki fè m pa de tout enfòmasyon sa yo. M ap vin avèk yon ti rektifikasyon tou piti pou nou konsènan euh bandi Chada 1 an ki se Weldèk. ki li menm pèdi lavi l, alò se nan dat premye janvye, donk pandan la traverse de la nuit paske misye li t ap bwè nan yon bar, epi nèg yo pase yo mete l atè, donk fineray misye se te yè je kwa, men m ta kapab di se pa nenpòt fineray, se kòm si se yon animal ki mouri, men se konsa misye li menm li pase. Bon! Jan m te di li, nou gen yon fiksasyon sou Okap. Paske se dènye tan, gen anpil enfòmasyon k ap sikile konsènan dotre rejyon di peyi, e ke nou menm nou fè yon maksimòm efò, nou pran kontak ak yon seri de Arab pou ke moun yo menm, yo kapab jwenn enfòmasyon sa yo. Genyen yon prezime bandi, e tip sa se youn nan nèg ki frèt tèt li, depi kèlke tan. Nou pral ba w non li. Misye rele Johnny. Nan dat 5 janvye 2022 an, gen yon gwoup bandi ki touye Mesye Johnny. Kòman misye fè mouri? Nou pral esplike w. Nèg yo nan yon zòn ki rele Redford, nan Okap. Listwa rè senp. Johnny te pete je yon lòt zanmi li ki rele Paulson. Apre zak sa a, fò m di w ke nèg yo pral revanje. Men m kwè se jis apre 4 an wi, tèt chaje. Paulson vin antre nan yon baz, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, baz la rele I-14. Se toujou nan zòn Rèd Fòd la. Le 4, 4 janvye, Paulson vin ak yon alye ki rele Izo. Paulson bay yon tip nan zòn sa a ki rele Judelin yon kalòt. Judelin an di Paulson, sa m gen avè w, ou ban m kalòt sa a. Paulson rale kouto li, li frennen Judelin. Li ba l plizyè kout kouto. Johnny ki te la, pa bliye nan istwa sa a, Johnny pete je Paulson ki vin chèf. Johnny vin pale ak Paulson, li di, ou pa t gen dwa fè sa. W ap fè lòt moun pran katye a pou move katye, w ap bay yon move imaj de katye sa a. Lòt nèg ki te a Pòl Sonn nan, li te vin avè li, n ap raple w non nèg sa a li rele Izo, non chèf li. Li kole yon sigarèt nan vizaj Jhonny, li etenn li. Jhonny bay misye plizyè kalòt. Paske Jhonny li menm li pa aksepte nenpòt ki bagay. Misye ale lakay li, Izo a, li vini avèk gazolin, li boule kay Jhonny. E pandan misye vire l prale, ebyen Johnny tap veye misye, Johnny frennen misye. Misye li menm la l lopital. Le 5, 5 janvye, ebyen nèg yo tounen yo vin bay Johnny yon replik. Paske premyeman, Johnny se yon nan nèg ki te nan kolimatè Paulson paske Johnny te pete je Paulson. E dezyèm bagay nèg la Paulson vini avèk yon alye. Misye bat alye a e ankò li frennen n. Donk nèg yo te vle pran revanch yo. Ebyen, nèg yo vini, yo touye Johnny. Donk se konsa li menm Johnny pèdi lavi li nan dat 5 janvye 2022 an o nivo de komin Kap Ayisyen nan zòn ki rele Redford. Bagay yo rèd wi nan peyi a mezanmi. Bagay yo rèd, se tout kote gen krim. M tap pale ak yon zanmi li di m ke 2022 an. anpil moun pral mouri. Kapab gen yon ti akalmi sèlman an nan fen 2022 a. Men gon grenn bagay m di misye Bondye fò, Bondye gran, Bondye pwisan. Gon seri de bagay Bondye kapab pwoteje pèp ayisyen an kont yo. Chak fwa w pral dòmi, ou te mèt di 2 mo pou w adrese w ak Bondye, li evidan. Lè w ap sòti, mande Bondye direksyon. Petèt gen lòt moun ki yo menm kwè nan lòt bagay. Men ou menm ki pa genyen anyen kap pwoteje w, se sèl Bondye ki kapab pwoteje w nan ti peyi sa paske lè w mouri pa gen moun ki pral pran defans pou ou e lè yon nèg kenbe w nan lari an pa gen pèsòn moun ki ap pran defans pou ou tou.